Tèt! Waww! Frè e sè byeneme, ou pa imajine sa k fè kè m kontan konsa? Lèzetazini fè Ayiti sipriz, li pral nome yon ekspè nan dwa moun pour Ayiti. Pierre Esperance, merci pou ton èd. Marie Olène Gilles, ou mèt ranmase pakèt ou, pase papa nou Lèzetazini pral voye yon ekspèr pou ke dwa nou kapab respekte nan peyi Dayiti. Waw, quel amour! Medam, madmwazèl e mesye, kòman ou ta vle pou m pa damou Komisè Muscadin? Kote m chita map pale ansanm avèk ou la m santi kèm ap soti waw komisè Muscadin maten an frè e sè byen eme fè yon kou tèt chaje gen yon ti bis ki soti andedan matisan 2 a ki chaje nèg vilaj de Dye ladan e zòn sa frè se sè byeneme souvan lè yo kidnape moun se la yo file rantre ansanm ak yo komisè a mete 2 gason anba kòd e gon fanm ki te nan machin nan pran yo pran telefòn ni se pa 2 a 3 foto gwo chèf de gang gwo zam yo pa jwenn sou telefòn ni. Rale chèz ou, ou pral tande komisè Muscadin. Bagay ou pa ta panse wi, militan yo mezanmi yo mande padon paske pou jan yo te konn fè wanga dèyè prezidan Jovenel Moïse, jounen jodi a yo estime se pat janm Jovenel Moïse ki te pwoblèm nan. Donk, jounen jodi a ki make 36 lane konstitisyon 1987 la sou plas konstitisyon, militan yo fè gwo wanga dèyè Premye Minis Ariel Henry ansanm avèk Mèt André Michel e tout ansyen staf opozisyon an k ap souse nan pouvwa a aktyèlman. Si se mwen menm k ap di w, ou ka pa kwè, men w pral wè a de je w, jan ti pwovèb kreyòl la di, de je kontre manti kaba. Se sou paròl sa map diw byenvini pandan map envitew rale chèz ou chita Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi Mèsi paske ou fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la pa ezite aktive klòch notifikasyon pa w la pou w pa rate okenn videyo, zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante w yon ti kont maten an e kont sa ki se te, Zèb sou wòch glasi. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante. Repons lan se plim ki sou pati devan. Ann pati krikrak pou nouvo kont nou genyen. Zwazo a vole, trip li pandye. Pa ezite kite eleman de repons pa w la nan kòmantè a. Sa ap fè nou plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, Byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte. Nenpòt kote ou ye, depi w se Ayisyen, ou dwe konn tout sa k ap pase ann Ayiti kou aletranje. Pa bliye abòne, kòmante, layike. Pataje videyo a pou travay la kapab avanse. Zanmi pa w Fouco. Lèzetazini damerik fè nou sipriz pèp ayisyen, li pral nome Yon ekspè nan dwa moun pour Haiti. Waww! Se chak jou Lèzetazini mete souri sou lèv nou. Kèt, gad yon peyi mesye! Quand on est grande puissance, waww! Se pa ti vitès piti! Se pa nenpòt ti bagay frèzesè paske lèzetazini tèlman enkyè pou nou le prezidan Biden la waw eeyy senyè oo waw waw waw desalin potko janm fè anyen se lèzetazini kap fè koze wi. Oh my God! Sa vle di la, Pierre Espérance mete kò sou kote avèk cette question de rnddh ap pwoteje dwa gang, mete w sou kote. Marie Yolène Gilles, Mèt Samuel Madistin avèk cette question de fjkl, tchoule kò nou lòtbò. Paske, papa nou, wi, papa nou. Joe Biden hein les etats unis d'Amerique grande puissance manman nou zanmi nou jan nou vle pranl nan pral nonmen yon expert frères et sœurs bien aimé nan dwa moun pou Haïti non non non les etats unis ou pa bezwen fè tout efò sa. Just di wap mete yon prezidan ou fini. Just kanpe dil paske ou trè enkyè se yon prezidan pou mete epi sa w tande a pou peyi a ka ranje. Yè ou vini w di nou ou gen plan strateji stabilite pou 10 lane. Pa gen pwoblèm mon konpè kounya la ou pral voye ekspè an dwa moun ha ha woyy senyè jpepa jpepa jpepa avèk se peyi la o non m pa kapab. Mete Gadon les etats unis d'Amerique mes Oh Nou yè yo vini frères et sœurs yo frape nan kòlè tou baw Plan strateji ebyen stabilité 10 ans pou Ayiti paske Nou paka jere peyi a ebyen premye faz plan se sekirite Se la jistis. Dezyèm faz plan ebyen se rezoud pwoblèm enstabilite kwonik sa a. Epi twazyèm faz ebyen plan an se kisa frè e sè byeneme se fè refòm nan tout enstitisyon fondamantal nou yo. Yo santi nou pa fonde, nou manke fonde pèp ayisyen fò yo refonde nou. Eeyy pou di yon maten Dessalines pap fè kòlè kotel kouche al level kase kou nou tout apre sa li pann tèt li met sou li? Paske franchman frères et sœurs bien aimé mpoko janm wè nasyon sanwont pase nou sou latè non premye lo kounya la men lèzetazini hahaha woyy senyè e pitye de nou de ta bonte selon ta grand mizèrikòd. Efase transgresyon nou yo, nou konnen nou peche men Lèzetazini soti pou l fin avè nou. Kounye a, èske w konprann yon ekspè, frèz e sè byeneme, an dwa moun? Sa vle di, yo pral aprann nou ki sa k rele dwa moun. Ekspè sa a pral eksperimante nou. Waww! Lèzetazini da men poukwa? Poukwa? Men Lèzetazini ap prepare l pou l nonmen yon ekspè an dwa moun pou Ayiti. M poko janm tande gouvènman di l ap prepare l pou l nonmen yon ekspè pou dwa moun pou Ayiti. Gouvènman ayisyen m poko janm tande yon bagay konsa nan bouch li. M poko janm tande gouvènman ki la di ebyen l gon plan strateji stabilite 10 lane pou Ayiti. M pa janm tande bagay konsa. Men Lèzetazini, waww! Kèt mesye, gad yon peyi! Waww se telman se telman m paka jwenn mo pou pou esplike lanmou les etats unis pou ce petit pays Haïti chérie epi nou les haïtiens on fait du craie dans tout le pays nap tann les etats unis d'Amérique se très très bien yap travay pou nou. Se bagay ki bèl frè se sè lè w gen gwo zanmi lè yo ap panse yo panse pou ou tou se byen sa kounye a men lèzetazini papa pral nome yon ekspè dwa moun gon maten k ap rive lèzetazini gen pou y kanpe l di konsa m ap nome yon prezidan ekselan yon prezidan modèl pou lèzayisyen rale kreyon nou make yon bon maten yo ap leve yo di sa Apre sa li ap pale de la demokrasi, la de, li di non, non, non, se, se peti peyi la, la demokrasi n'existe pas. Donk son prezidan pou nou nome pou 10 ans, on plan n'ap ba li pou ke l'aplike epi pou peyi sila a ka soti nan sa li ye. Donk frères et sœurs bien-aimés, par rapport avèk ansanm de desizyon Lèzetazini ap pran pou Ayiti pandan dènye moman yo la a, mezanmi, fò n' ta poze tèt nou kesyon pou n' di ki sak dèyè desizyon sa yo? Fò n poze tèt nou kesyon, ki sa k dèyè desizyon sa yo? Plan stabilite dizan? Kòman ou ret lakay ou ou fè plan stabilite dizan pou yon lòt peyi? Men se kwa listwa? Depi kilè w te konn rann peyi sa stab konsa? Depi lè loni kreye frèzesè byeneme, nan lamerik la se Ayiti l fè plis misyon. Ayiti l fè plis misyon pa janm gen sekirite, pa janm gen jistis, dwa moun pa janm respekte men kounya la lè l nome ekspè sa y ap retire BINUH? Non je crois pas. BINUH te la pou la stabilite, pou respè dwa moun etc. Pou bòn gouvènans. Pandan bini la nan peyi a yo ap woule sou bèl machin monte desann, piti pip mèsenè sòt kote yo sòti, yo antre kay yon prezidan yo al asasine l. Èske w konprann? Antre yon trèt kay prezidan yo al asasine l, ebyen menm responsab bini sa fon sèl ansanm avèk moun non l site nan touye prezidan an, epi sa w tande a, yo ap monte Haut Conseil de Transition ap fè tout aktivite nan peyi a. Epi kounya la, frèzesè byeneme, Lèzetazini ap prepare l pou l nome yon ekspè dwa de lòm, exactly, an Ayiti, eh, pou Ayiti, pardon. Se trè byen. Kòman w te ka konprann pou endepandan, pou granmoun, epi yon gwoup nèg deside yo fin bwè bon diven yo, yo kwaze pye yo, ah, yes, I'm ready, yes, I think for Haiti, yes. Eh Haiti is a special country yes se konsa yo ap pale ti anglè yo wè sa m di w la epi yo di ah bon m panse pou ce petit pays là euh nou ka mete sekirite nou ka nome yon ekspè bon ann moute BINUH non ann moute BINUH pase peyi a enstab bon n ap ba nou objektif epi nou voye l anba yes lajan ap boule epi bon. Nap met estabilite se sa wi fok nou deside donk nou trè enkyete pa rapò avèk sitiyasyon an epi sa w tande a frèt se di ven yap bwè ti chat nèg ap nèg ap file desann yès epi yo siye epi too rrr laprès ebyen Lèzetazini Damerik fenk pran yon nouvo desizyon pou peyi Dayiti, ebyen tèl òganizasyon pral desann pou fè ti pou fè ta pou fè to epi 50 an lajan ap boule sou do peyi sila pa janm gen anyen k fèt. Ebyen frèzesè byeneme lè ou refize pran responsabilite ou se sak pou rete gon bon maten Lèzetazini ap di lap prepare poul nome 50 senatè pou peyi dayiti paske senatè nou yo se kaka k nan tèt yo lè nou vote yo se kaka yal vide nan palman on bon maten lèzetazini ap di lap preparel poul nome 50 depite lage nan chanm nan anba paske depite nou bay vòlè yo regle sèlman on bon maten lap leve l di lap nome 60 majistra poul lage nan komin yo paske lestabilite etc epi jiskas kel di bon. Avèk sitiyasyon sa, kòm etandone s on gouvèneman e defakto, donk li enpòtan pou n nome yon prezidan pou dizan, mete nan peyi sila, paske nou panse prezidan sa nou pral mete a se yon ekspè, se konsa yo pral fè l. Nou mèt rale kreyon nou make, pase m poko janm wè pèp sanwont sou latè pase nou. E frè e sè byeneme, m ap klè ansanm avè w. Koman w te ka konprann? Mezanmi gen koze pa gen bouch wi frèz e sè. Tande m byen sa m pral di w la la. Koman w te ka konprann? Kou Penal Entènasyonal mete manda dèyè Vladimir Poutine pou krim de gè, pa vre? Tandiske Vladimir Putin, Larisi, se manb pèmanan Konsèy Sekirite Lonu. Ha ha! Manda dèyè se prezidan pou krim de gè. E tandiske Ayiti ki se manm Lonu, pa vre? Se peyi. Pa mete manda dèyè moun ki patisipe nan touye prezidan Jovenel Moise. Ayiti se manb Loni pa vre? Poutin ou tande manda dèyè l pou krim de gè. Men gon prezidan k asasine la a anba bouch Lèzetazini, gon prezidan k asasine la a mezanmi. Tout koupab yo ap mache nan figi moun. Yo ap flannen, yo ap vwayaje. Atò, kou penal entènasyonal pap mete manda dèyè yo? Bon, si kou penal entènasyonal pat mete manda dèyè moun ki touye Thomas Sankara, Kadafi, Pou site sa pou site sa yo sèlman bon yo mete dèyè Poutine pou yo arete l bon ou konnen e se peyi se lè blan tu konpran lè blan ann kite sa la pou l pa fèze antouka prepare nou frè e sè byeneme paske nan jou ki pral vini yo la a gen yon ekspè an dwa moun ki pral debake nan peyi Dayiti dwa nou pral respekte antanke moun piske Lèzetazini santi dwa nou bouke pase anba pye. ebyen li deside nome yon ekspè nan dwa moun pou se peti peyi ki ye Ayiti. Medam, matmwazèl, se mesye, jan ke m te anonse ou, koman ou ta vle pou m pa damou komisè Muscadin? Koman ou vle, mezanmi, pou kè m pa bat bip bip pou komisè a? Kòman w vle pou sa m pa tresayi? W ap di m se enteresant, non se pa enteresant. Se tèlman komisè a gon travay ekstraòdinè l ap fè nan nip peyi a ebyen gade non ou vin devlope yon lanmou natirèl pou li puiske w s on sitwayen k ap travay, k ap batay pou peyi w e w vle pou peyi w kapab gen lapè ansanm avèk sekirite. N'est-ce pas? Ebyen medam matmwazèl ze mesye komisè Muscadin fè yon gwo kou ankò. Maten an byen bonè gen yon ti bis ki soti nan Matisan 2 a. Nan zòn sa frè e sè byeneme fòk mwen di ou moun ki rete la 95 pou san moun sa yo, yo pa moun ki tèlman fin twò dwat. E ou kapab raple ou, lè 5 polisye yo te mouri nan vilaj, se moun yo ki ede polisye yo soti nan cha, e se yo menm ankò k pran yo, ki mennen yo bay izo, ou raple ou, nan vilaj ou. Donk, zòn sa, frè e sè byeneme selon deklarasyon komisè Muscadin, Matissan 2 a, ebyen, majorite kidnapin ki fèt, se nan zòn sa a yo pase rantre ansanm avèk moun yo. Kòman fè yon bis fè rantre nan Matissan 2 a? Pou al ranmase moun vilaj epi ap file rantre nan gran sid se kwa listwa? Komisè Muscadin resevwa enfòmasyon an epi li mete l sou brenzeng ni li arive kanpe machin sa. Kanpe l kanpe machin nan frè se sè byeneme gen 2 jenn gason ki anba kòd e selon enfòmasyon ki arive jwenn nou anndan machin nan Ta menm gen yon jenn fanm, lè komisè a fouye telefòn li jwenn divès foto gwo chèf ak gwo zam poste. Pou plis detay frèzesè byeneme ann tande deklarasyon komisè Muscadin. Ki fè apèl a chofè a. E machin sa chaje maten an di kote de Matisan. Di ozanviwon de 6 èdmi di maten, yo enfòme nou ke pap padab lan, ki gen arèl wouj, li soti anndan Matisan. Sa nan DA. DA sa se yon zòn de non dwa. Enfòmasyon m te vin genyen ke machin sa li prale di kote de Kawou. Se nan lanmò moun sa yo prale. Men pwoblèm ki poze se ke anndan DA sa tout moun yo kidnape se anndan yo antre avèk yo. Se yo ki bandi notwa ki abite anndan an. Kòman papa ta fè arive antre andedan DA l ap chaje pou ke li ale Kawou. Donk li pote a ekivòk pou ke nou kesyone moun sa yo pou nou konnen kibò moun sa yo prale. Kisa chofè a di w menm? Chofè a dim wi e men mesye ki te relel pou ke li te vin chache moun sa yo, pou ke 2 tip sa yo menm yo pa gen pyès e m te poze yo kesyon yo te dim li abite matisan donk li souwè ke nou arete yo nou pral kesyone yo nou pral fouye telefòn yo pou nou konnen de kwa il saji. E chofè a l menm nou arete chofè a tou? E chofè a sanse arete paske kan menm son djòb ke l tap fè men kan menm m ka relache misye. Gad gad gad je nonm nan non. Kèt. Vizaj li vizaj misye sispèk komisè. Vizaj misye trè sispèk. E kòman w fè pa gen pyès idantite? Humm. Vizaj misye trè trè sispèk. Se pa bon la o. Dakò, dakò. Men sa mesye yo esplike w menm, èske w sezi telefòn pou yo? Non, telefòn nèg yo nan men nou, nou pral fouye telefòn yo pou nou konnen egzakteman de kwa il saji. Pwoblèm ki genyen an sèke, anndan de a se yon zòn de non dwal ye. Kòman yon machin fè antre anndan an pou al chaje anndan an? E machin pa antre anndan sa a, moto pa antre, poul pa pase, pesonn pa antre anndan an. Kòman yon machin fè oze antre al chaje? Donk tout machin ki soti andedan Matisan, Depi ou vin pou travèse Nip lan, m ap entèsepte w. Men mesye sa yo, kòman yo rele? Èske w jwenn pyès sou yo? M pral kon, non, non, de tip sa yo, yo pa gen kat elektoral yo menm. Selon sa yo di, yo di pyès yo pèdi. Ki pa pwoblèm. Ki enfòmasyon nèg sa yo ba ou? Ki kote yo abite? Bon, m te poze misye kesyon, li te di m li abite Matisan. Ki pa pwoblèm jiska prezan. Nèg ka toujou abite Matisan. Men ki jan w viv Matisan? Ki sa w ap fè Matisan? Depi ki lò Matisan? Depi ki lò Matisan? Paske Matisan se yon zòn de non dwa li ye. Moun pa abite anndan sa a. Majorite nèg k abite anndan yo se madan bandi, se antèn bandi, se eklerè bandi, se bandi. Ok. Ebyen mesye sa yo la ou pral tande yo? Wi m pral tande yo. M pral voye bay SDPJ, SDPJ ap tande yo e y ap voye rapò ba mwen. Dakò. CG, èske ou ka di nou tou mesye sa yo nou pa jwenn anyen sou yo? M pa jwenn anyen sou yo, m pa jwenn zam, m pa jwenn katouch. M fouye machin nan de la tèt o pye. M pa jwenn anyen nan machin nan. Anyen ki wong, anyen ki sispekte ak bandi. Men sof ke. Machin nan soti andedan Matisan 2 a. Kòman machin nan fè arive soti andedan Matisan 2 a? Alòske se yon zòn de non lwa. Moun pa antre, machin pa antre. Pipirit pa chantre andedan sa a. Donk Dieu seul sait, Waham konnen. Ok. E wap frape. N ap batay, n ap frape. Mèsi. Vwala, frè e sè byeneme ou ka gade, sa se 2 endividi yo pa jwenn pyès sou yo. Ayi 2 mesye yo ak plis chofè a. Donk, kòm misye a mare chofè a tou, pou l al bay eksplikasyon, sa se 2 endividi. Gade drapo ameriken l sou li. L pa nan rans. Sa la traka pou lave kay tè. Donk, medam, matmwazèl e mesye, komisè Muscadin. Nèg sa yo prale nan SDPJ, yo pral kesyone yo pou konnen ki sa dosye a ye, pou kesyone chofè a tou pou konnen Ki relasyon l genyen e kòman l te fè rantre andedan Matisan 2 a? Antouka, yon dosye n ap suiv de prè. Medam, madmwazèl e mesye, jounen jodi a make 36 zyèm anivèsè konstitisyon 1987 la. Nan dat sa a, nou kapab raple nou Ayisyen tout kote te soti di wi yo dakò ansanm avèk yon nouvèl konstitisyon. Konstitisyon sa a, ebyen frè e sè byeneme lakòz enstabilite nan peyi Dayiti, nèg ki te patisipe nan moute konstitisyon an di w li pa aplike tandiske yo menm yo pa sou aplike l ou kwè se koze. E dènye moun ki te eseye pou ke l te chanje konstitisyon an Se prezidan Jovenel Moise, ebyen nèg politik mete ansanm avèk nèg sektè prive te bòykote pwojè a e sa w tande a frè ze sè byeneme 7 jiyè 2021 yo ta pral asasine prezidan Jovenel Moise andedan chanm lakay li. Eske w raple w deklarasyon sa? An nou swiv ansanm. Kote yo? Mwen konn presyon ke nap sibi. Sispann ipokrizi a. Se yon tèks tout moun te bezwen chanje konstitisyon. Men chak moun vle se yo k pou te chanje l. Mwen se pa mwen kap chanje konstitisyon. Non non non non. Tanpri, mete m atè tou dousman. Jovenel Moïse pap chanje konstitisyon mezanmi. Se yon tèks ki atè. Nou tout gwo entèlèktyèl, gwo save nan peyi a. Mete men pou nou leve l. Nou tout te mande chanje l. Bon kounya tèks sa la nou refize mete men ladan. Fini. Vini ansanm, ann bay peyi a yon chans. Kle kou sa, kle kou sa konstitisyon 1987 la bay peyi a, mezanmi entèlèktyèl yo lang peyi a ap sot deyò je l, l ap toufe. Vini pou n retire kle kou sa nan kou l, pou n wè kouman n a fè pou n libere l, pou n ka pèmèt pèp sa, li ka reflechi yon fiti tou pou pitit li, li ka reflechi yon fiti pou li menm tou, pou peyi a ka gen bon jan sekirite. Se yon konstitisyon k mete yon wòch nan men nou chak. Moun ki nan pouvwa jidisyè ap goumen ak moun ki nan pouvwa egzekitif. Moun ki nan pouvwa egzekitif ap goumen ak sa k nan pouvwa lejislatif. Sa k nan pouvwa lejislatif ap goumen ak sa k nan pouvwa egzekitif. Men l pa ka konsa. Se amoni ki pou genyen antre twa pouvwa. Fòk konstitisyon an pèmèt ke tout pouvwa yo ansanm gen yon grenn bòs, pèp ayisyen an. Men lè chak pouvwa gen yon bòs apa, On bidjè fin fèt nan palman an, bidjè a fin fèt, epi sa w tande a bidjè a anba bra on nèg. Men gwosè katab nèg la, ki bò l prale si nou konnen? A yon gwo to. Men me sa yo toujou di pou m pa di yo, m pa gen moun m rayi nan peyi a, nou konn sa. M renmen tout moun. Dayè m ta renmen moun ki rich yo vin pi rich. Moun ki pa ka manje yo pou yo vin manje. Epi m ta renmen sa ki nan mitan yo pou yo monte. Se sa m vle. Men lè bagay yo ap fèt tou se pou n pale. Pase ou menm bidjè a yo konn vin lakay ou avè l la w sonje? A onzè diswa blap y ap antre nan pòt dèyè pou al. An nou veye mesye peyi a gen mèt. On bidjè fin fèt lòt la tchatcha l sot a bidjè l anba bra l epi l al korije bidjè apresa w tande bidjè kriminèl! Nou lèz ayisyen. Chapo ba pou nou. Korije bidjè a. Paske bidjè a pa nan enterè w, li nan enterè pèp la. Fò sa sispann. Se konstitisyon sa a k fè sa. Ki fè leta. Kòman pou leta ap fè yon bidjè pou l al ka yon moun avè l? Sa sa vle di? Tout moun pè di sa. E se sa k fèt an nan peyi a. Se li k fèt chak ane. Ou menm kòm prezidan bidjè a vini, ou fin di bon ok n apral fè tèl bagay nan tèl zòn, ou fin ranje bidjè a byen epi lè bidjè k vote a vin jwenn ou se tankou se yon bidjè w te voye sou de pye l epi bidjè a ap tounen sou de beki. Yo kraze l. A vle di la i fin vote èske w ka di non sa pa bon an n al refon lòt, li raz. A vle di ou fin fè l ou bay, Yo ale yo korije l apre sa yo vote l epi yo pote l ba ou donk lè yo pote l ba ou fè oh eske w on peyi epi se blan an k pa vle wè peyi a vanse blan an fè nou divize men nou visye mesye ala traka pou lave kay te nan peyi sa. E pa posib. Se pou pèp la fò nou ouvè zòrèy nou pou nou tande, pou nou konprann. Ou wè si nou pa retire tèt nou nan sa nou ye kounya, nou pap janm jwenn opòtinite sa ankò pou nou retire tèt nou. Fò nou reyekilibre pouvwa yo. Mwen menm m pa, mwen menm, mwen di sa, pouvwa egzekitif, yo pa gen dwa ba l plis pouvwa. Non, non, non, non, non. Se pou tout gwo save nan peyi a travay sou tèks sa pou reyekilibre l. Pou pouvwa egzekitif, pouvwa lejislatif, pouvwa jidisyè, gon ekilib. Pase gon gwo tèt chaje nan peyi a. Nou sot nan diktati pow, sa vle di prezidan sèlman te Bondye, li te gen pouvwa. Nou antre nan lòt dikta, ou wè premye diktati a, li pa t gen adjektif, dezyèm nan gen yon adjektif ki rele fewòs. Nou sot nan diktati an 86, nan antre nan diktati palmantè fewòs. Mwen menm se mwen k pou di nou bon se mwen k se mwen k sot sibil se premye moun ki pou di nou sa on diktati palmantè fewòs se nan sa n antre jodi a tout moun konnen konmen ki relasyon m avèk depite ak senatè se zanmi m yo ye men jodi a se pou yo dakò tou pouvwa k te nan men yo a fò yo reekilibre l. Ala traka pou lavi kay te. Ebyen, jounen jodi a frèzesè byeneme, peyi a nan men yo, konstitisyon an nan men yo, li pa ka aplike pi rèd toujou. Ala kote gade visye papa, se peyi Dayiti. Medam, matmwazèl, se mesye, ensolit nou pou jounen jodi a, adje, ti blòdè yo kòmanse pran kou rèd wi, kay blan. Men mesi. Nou pa kab lève a inè. Sa pa fè sans. Ann gade. Fout filme pou rezo sosyo ka wè lè vakabon sa yo mande pou fil pou yo men ni kilè ye la. A vle di I mande w fil pou l ou fil pou li epi kès ki se pase. Inè PM. Inè y ap domi. Lè sa w nan kabann pou w. Jet men! Pou sa w fè sa. Oh! Konsa w mouye blòdè a man. Apre nou fin bwè kola, nou jwe règ domino nou, nou pale leta mal, you understand me? Epi lè n fin pale leta mal, frèze sè, epi sòtande a nou fè yon dòmi, pita nou pral fè street, n al fè kolabo, nou kwaze ak kèk patnè, si gen yon ti pwogram, wè sa m di w la, nou brase kèk moun pou n al nan ti pwogram nan, epi n antre, twa katrè nou vale tafya, epi demen maten, menm kout bwa. Men kay blan se pa sa, il faut travailler mon ami! Ino nan kabann hahaha ala traka pou lave kay te bon yon kote yap mouye lòt sou kabann pase lap leve ta ebyen gon lòt kote gason ap pran richin nan usa hahaha mete pou gason wi fidel. Yo di w ajenou wi gason hahaha ajenou yo di w gason met ajenou oh oh. Met a jenou, met a jenou, met a jenou loulou. Mezanmi, ou pa ka pa, ou pa met a jenou yap met ou deyò. A jenou pou yo wonflo, pou yo kalo, ti moun piti. Eyy, gade w usa papa, mwa mwa. Non, eske w wè de zen? Kounya la pou nou les ayisyen nap vyole dwa moun. nan peyi Lèzetazini e tandiske men Lèzetazini ap nome yon ekspè an dwa moun pou Ayiti. Ee, èske w wè de koze? Sa vle di Lèzetazini pa wè bwat nan je y la non, se pa nou an lwen. Malgre vye Pierre Espérance la e gang y ap pwoteje, tu konpran? W ap pran 5. Pou sa m pran 5 moun lan. Gason an jenn. Gason ajenou poodja bondye. E raoul ajenou eh. Ou chibike ou chin eeii ou chin nan mouda gason. Respekte moun pigaw pigaw te marye yon non konsè. Hein oui kalel Li pa respekte moun. Mete pou li. Piga w te marye. Respekte moun. Ajenou. A la traka pou lave kay tè wi nan peyi sa. Konsa pou gason wap pran wi chine. Nou mele wi pèp ayisyen. A la traka papa. Medam, matmwazèl e mesye, ebyen, jan ke m te anonse w, jounen jodi a menm, divès militan te rasanble sou plas konstitisyon an nan Channmas, anpil nan yo temwanye yo regrèt sa ke yo te fè pandan prezidan Jovenel Moïse te la, jounen jodi a, yo vin wè se pa t prezidan vreman ki te pwoblèm peyi Dayiti. Yo di padon paske pou kantite wanga yo te fè dèyè prezidan men jounen jodi a y ap fè wanga pito dèyè mèt André Michel ansanm avèk premye minis Ariel Henry, ann tande deklarasyon yo. Mwen ap goumen, m pat konn ap goumen kont Jovenel Moïse. M te konn ap goumen kont yon sistèm. Paske Jovenel Moïse se pa, Jovenel Moïse se pa li k sistèm nan. Ou serye? An kounya li pa sistèm nan? Di nou plis. Li ka tou fè pami de, li ka tou fè pami sistèm nan, men Jovenel Moïse pa vle kite sistèm nan. Jounen jodi a la, menm lè André Michel te konn nan lari a ap goumen, Marjorie Michel te konn nan lari a ap goumen, gen lòt, gen lòt moun ki nan lari a ap goumen, moun pa t konn pran moun sa yo pou moun, moun serye. Pase gen anpil nèg nan peyi a nou konnen pase yo. Sou tout gwoup, gwoup, gwoup, gwoup, gwoup 184 sou Aristide, tout moun te konn, tout moun te konn tande diskou André Michel, Fas a Jean Bertha Aristide, diskou patnè ansyen minis afè etranjè a, Ti Claude Joseph, tout moun sa yo, sou ansyen a di, gen de bagay yo pa etranj pou moun. Paske mwen menm m pa pral pran, gen de moun m pa pral pran nan peyi a kòm modèl non. Lè m bon nèg tankou André Michel m pa pral chwazi l kòm modèl nan peyi a. Nan ki sans m pa pral chwazi l kòm modèl, a yon pwoblèm pèsonèl non. Dayè pou André Michel bon nèg ki pase a lekòl de panse. E pou moun ki kòmsi m te ka di w, ki gon liy, ki gon liy de yon diskou. Atravè jèn ki nan inivèsite yo kounye a pou yo chwazi misye kòm modèl. Tout moun te konnen misye se yon outsider, se yon woulibè ki pwofite de okazyon ki jounen jodi a la ki reyisi a tout kay, a tout milyon l genyen nan peyi a. Ou twouve an dèyè nan misye l reyisi malgre tou? Mwen m twouve l misye reyisi, m twouve l reyisi nan, m twouve misye reyisi nan koripsyon paske l mete moun, li mete moun, li mete moun anndan bwat leta ap piye pou li jounen jodi a la. Zewo pou pèp la. André Michel menm lè menm lè tout peyi a te ka kraze sa pa sa pa sa pa fè l ni cho ni frèt non paske s on nèg ki reyisi ki gen ki gen pil kapital ekonomik li yon jwè sa ki gen 2 3 4 moun dèyè do l ak gwo zam k ap ba l sekirite men zewo pou pèp la men jwè sa konbyen Sonje sa w t ap di sitwayen. Frèz e sè byeneme, kòman w te ka konprann pou yon ti vakabon tankou André Michel, plizyè polisye ap bay sekirite, gwo machin leta anba dèryè li, e tandiske komisè Muscadin mesye, k ap fon travay ekstraòdinè ki itil popilasyon an, k ap mete sekirite nan Nip, ala traka wi pou lave kay tè. Ou tande leta pòv, leta pa pyès pòv non frè e sè byeneme. Èske w konprann? Yon seri de ti vakabon, wap gad yon mini jistis kareman kap di w il y a des territoires perdus, pil machin blende anba minis lan ki pap regle anyen k serye, sa vle di sèl li menm li nan 2 ministè, èske w konprann, pil sekirite etsetera. Moun sa yo ki pap regle anyen, yo ap woule machin leta. gaz, tout privilèj nèt e tandiske sitwayen ki itil peyi a, ki itil kominote a, k ap ede lòt yo, malerezman yo pa jwenn tout privilèj sa. Èske ou konprann? Donk, medam, matmwazèl e mesye, E jan ke Theriel Thelus te anonse l nan jou pase yo, nou kapab monte sou paj li a pou ke nou kapab konnen tout dènye update yo, pou ke nou kapab patisipe yon fason pou ke Komisè Muscadin kapab arive jwenn 2 machin pou ke li kapab kontinye fè travay la nan nip. Paske, wap gad yon seri de nèg, wap a gad Ariel nan Pòtoprens, 34 machin nan kòtèj li. Anyen k serye l pap regle. Tandiske sitwayen kap travay, otorite ki pran responsabilite yo, gade non, se, se, se nan zongle, yap pase mizè, yap kole pyese. Se tris se grav. Ann avanse sitwayen. Moun wè nan bèlè kap mouri la moun wè nan solino kap mouri la moun ou wè nan maya kap mouri la wè andre michel fon twit sòti ou byen wè andre michel fon on nòt de près zero e majorite ensekirite kidnaping kap pase nan peyi a li lye avèk moun sa li lye avèk moun sa ki anndan pouvwa ariel la wi. Mèsi. Sa a, se dat ki senbolize rezistans popilè la ki te akwoche demokrasi ke n ap patoje ladan n jounen jodi a la. Lè n ap gade jodi a, nou wè gen yon gwoup moun ki konfòtab pou met konstitisyon an dèyè do epi yo menm pou y ap avanse. Nou menm kòm jèn ki angaje nan peyi a, nou di altela. Nou mete nou nan lari an pou n denonse yon ansanm de mekanism ke de moun ke nou pran kòm figi de pou. ap plonje nou ladan l. E lè yo plonje nou, si nou gade silans nou, se sur ke n ap efondre ansanm avè yo. Se pou sa, jodi a nou fè prezans nou la e ke n ap kontinye fè acte de prezans nou. Ya, donk, e pou rezon sa, nou menm kòm jèn ki angaje nan peyi a, ki konn abitye kanpe lè sa pa bon e lè sa bon, nou prete prezans nou pou nou raple moun yo kisa konstitisyon an ye. Konstitisyon an se èv de yon ansanm de moun ki te angaje yo nan peyi a, pou on aller mieux. E aller mieux a, tan pou l ta tand vè la popilasyon k ap sibi, li tand vè on ansanm de moun ki konn prete non popilasyon an e ke jounen jodi a la, yo nan konfò yo. Yo nan konfò yo pandan ke moun Belè, moun Dèlma 2, moun Site Solèy, chak jou ap konfwonte yon sanm de mizè, yon ansanm de obstak. E ke pèsòn moun pa janm di yon mo pou yo. Nou menm nou la pou n raple moun sa yo ke nou se de jèn, nou se de moun ki konprann dinamis lan e se nan sans sa ki fè nou prete prezans nou. Non sèlman pou n raple moun yo ke lòd konstitisyonèl li pa respekte e ke moun sa yo yo pa diy pou yo pale nan non popilasyon ayisyèn nan k ap sibi ojoulejou. Jodi a la, pi gwo konfò, pi gwo bagay yon moun ka sibi, se yon pla di jou ki vin parèt yon liks. M ka kanpe la, m ap manje la. Donk, pi gwo difikilte m ka gen, se yon nèg k ap gade m e ke mwen menm mwen pa ka sèvi l yon grenn. Donk, si nèg yo t ap fè konba e ke se konsa sa t ap vini jounen jodi a la, mye vo konba a pa t janm fèt. Se pou sa nou prete enèji zanmi nou, ansèt zanmi nou, Wame la, pou nou kapab pile beton, pou nou raple nèg yo ke lòd konstitisyonèl la li dwe respekte pou l tand vè popilasyon, pou moun kapab al lekòl. pou koze lopital pa yon lux e ke lè gen gè fòk gen yon ògan ki la pou l kapab tranche nan pou popilasyon an paske jounen jodi a sa n ap konstate la se ke nèg yo gen bè yo nan tranzisyon an e se sa k fè yo chwazi pa di yon mo sou sa k ap pase a la. Donk si w di tèt ou nan konstitisyon li pale de respè dwa moun e ke sa ap fèt ou pa janm di anyen donk sè ke ou nan konfò. Tenkèt tenkèt mon frè lèzetazini pral voye yon moun yon ekspè pou nou ok ou pa bezwen plenyen ankò yap prepare yo la pou yo nome yon ekspè an dwa de lòm pou ayiti tenkèt mon ami Ann avanse. Nou prete prezans nou la jodi a e n ap kontinye prete prezans nou dans les jours à venir pou n montre ke nou an dezakò avèk moun sa yo k ap reprezante nou, k ap pale nan non nou yo. An reyalite, nou twouve e pa Jovenel Moïse ki te pwoblèm nan puiske Jovenel Moïse gen plizyè tan depi l mouri men anyen sityasyon peyi Dayiti pa janm chanje. La question d'Etat n'est pas une affaire d'un homme, la question d'Etat est en permanence. Donk pale de Jovenel Moise ki se yon eleman ki te la pwovizwaman pou l rezoud yon pwoblèm. Donk ou menm ou denonse l, ou di l ke sa pa bon. Donk lè w vini se ke ou ka bay randman. Donk m panse kanmenm lè yon sosyete gen de moun ki ap denonse ke l vini li pa bay rezilta, ou menm fò w mache sou moun sa pou w montre l poukisa li t ap goumen kont sa k pa la. Se pou sa jounen jodi a, apati de jodi a, nou pral deklantche yon ansanm de mouvman kont gwoup de moun sa yo ki pran Pèp ayisyen an otaj k ap mache reprezante l tout kote epi k ap di konsa ke yo delege pandansetan pa gen moun ki te bay moun dwa pou pale pou yo e ke jodi a jan n sot di l talè a yo nan konfò pa yo, yo bliye tout sa yo te konn ap denonse sou Jovenel Moïse yo kote ke la kesyon de goud se li k te nan prèske tout aktyalite lè sa m kwè l potko menm rive a 100 goud yo te montre ke te gen yon veleyite oprè de gouvèneman presedan an, donk pou bagay yo te chavire. Jounen jodi a, nou pap di lòt ki te la yo te pèfòman, dayè pou yo te kritike l te gen yon sanm de bagaj yo te rale. Donk, mentenan sa ale pi, e ke si l pi, nou gade silans nou, se ke nou nan konfò nou. Donk, jan m di l lan, n ap kenbe manch mobilizasyon non sèlman jodi a, e m panse ke, Dans les heures qui viennent, yon tablo pral sòti kote ke nou pral montre konbyen tan nou pral fè nan lari an. An reyalite, ou pa sot sou egrèt pa rapò avèk batay nou te konn mennen kòm ansyen prezidan Jovenel Moïse? Nou pa ka regrèt paske si si Dessalines t ap di l regrèt, m panse kanmenm gen anpil moun ki pa t ap la jounen jodi a. Dessalines e Jovenel Moïse se de bagay diferan. Dessalines t ap batay kont kolon fransè. Men nou menm kont kiyès nap batay? Kont lè Ayisyen. Ayisyen kap batay ak Ayisyen. Fò nou pa stupid. la. Desalin te jwenn 50 mil opòtinite pou l te kontinye batay pou popilasyon an. E ke l te fè l. Te gen òf ki te fèt. Nèg yo te nan liks you yo. Kòman fè yo pale w de revirman de Tousen? Se paske Tousen, li te kite konfò l e pou l te vin batay vè moun ki te pi mal yo. E ke jounen jodi a nou vin gen yon Ayiti kòm eritaj ki pa senbolize anyen pou mesye sa yo. Donk nou pa ka regrèt, nou te konn pale, n ap kontinye pale jiskaske yo touye youn nan nou e ke lòt yo ap kontinye pale pou popilasyon k ap sibi ojoulejou la. Moun Bèlè pa t ap boule, se tan pou kay moun Lasalin pa t ap boule, se tan pou kay moun Tokyo pa t ap boule. Men poukisa lè moun nan ap pale, l ap di ti bagay blablabla, blablabla, poukisa ke l pa mande Kote Majorie Michel ki vann batay pèp la, kote Andre Michel ki vann batay pèp la, kote Rika ki vann batay pèp la. Mwen menm, mwen te bò kote moun sa yo, depi akò 11 septanm 2021 an kraze, ke yo pa zanmi m. Chonje 29 mas, m chonje nan ki ane yo m te gen motosiklèt pa m la yo te vòlè l. Mwen menm se yon anperè. M se yon pwofesyonèl, se biznis mwen fè. Men jodi a, pou 20 mil goud, gen de militan ki panse ke jodi a, pandan ke yo nan yon ti dyòb 20 mil goud. Men jodi a, fò yo wè ke yo di yo pa nan manifestasyon, m pa gen pwoblèm yon zanmi m pa nan manifestasyon. Men jodi a, fò w kontinye goumen, fò w kontinye batay, pou pri ti mamit diri a, pou pri ti mamit sèl sa. Konbyen kòb nou konnen m peye sa la? 30 dola. Men lontan konbyen l te ye? Se te 15 goud li te ye. Men kòman pou n konprann jodi a, pou lemond, pou sosyete a ap gade yon nèg tankou m, jodi a, nèg yo moute gaz sou pèp la. Men nou menm tou kòm medya an liy, mwen konnen nou se zanmi m, mwen renmen nou anpil. Men gen de moun yo, lè y ap pale devan nou, fò nou poze yo kesyon, men ki moun tou Ki rann jodi a kay Bèlè ap boule? Ki moun ki rann kay Lasalin kontinye ap boule? Ki moun nan la ki rann kay moun Dyèg ap boule? Ki moun ki fè nou pa ka travèse Matisan? Ki moun ki vann dosye lajan Petro Caribe a? Jodi a se André Michel ki te sèk kòk chante nan peyi a. Men m ta renmen lè nou ap pale avè yo fò nou poze yo kesyon. Poukisa André Michel pa demisyone? Poukisa Rika pa demisyone? Pou ki sa Marjorie Michel pa demisyone? Oh nan akò 11 septanm 2021 an te kraze 11 septanm 2021 an kraze men jodi a lka la pou ki sa moun sa yo pat asepte jan ke nou menm nou kraze akò a akò a pa aplike yo toujou rete la kounye a tout zak ki gen nan peyi a lpa sou kont nou pase ke nou te siyen yon akò li te gen pwosè lajan petro karibe masak lasalin masak bèlè masak tokyo andre michel tap mennen 5 a 0. Jodi a men tout masak sa yo miltipliye la, lavi chè, André Michel te di sou Jovenel, lè konsa w ta pran André Michel atè a, e poutèt sa m te envite André Michel la, gen moun k ap bay pawòl pou po patat, mwen m ap pale pou peyi. Di sa eske ou menm avèk ti paskout n ap fè manif lan pou kont nou? Ban m di w yon bagay, wè peyi a. Se pa gen kesyon de mwen, se de ti paskoud. Tout moun ki santi yo alèz jodi a, nou menm n ap preche klas, nouvèl klas politik la. Jodi a kote André Michel, ane pase lè konsa atè a l te ye, Ricard te atè a, tout moun sa yo antye yo tout te atè a, Kounya e pou mande m kote yo. Li te met on moun, li te met 2 moun. Anreyalite nou wè e pa Jovenel ki te pwoblèm nan. Enben yo te fè nou santi e pa Jovenel ki te pwoblèm nan. Mèsi. Majori Michel Ricard André Michel te fè nou konprann, Sorel Jacinthe, yo te fè nou konprann e Jovenel pat bon. Fè nou boule kaotchou, fè tout bagay, men jodi a poukisa ke ou siyen yon akò nou pat konn Ariel? E Majorie Michel ki fè nou konn Ariel e pou tèt sa m santi ke Ariel Henry son gang li ye m demisyone kont Ariel Henry. Akò 11 sektanm kraze, afè bagay ou wè moto, ou wè m sanble yon nèg ki ka gen pwoblèm 3 moto? Yon pwofesyonèl mwen ye, yon anperè m ye, yon biznisman mwen ye. Sa yo lè yo ba yo 50 goud. E la wi nou chonje yo te vòlè motosiklèt mwen la. E la yo te vòlè motosiklèt mwen. Yo te remèt mwen yon moto. M pa woule l ankò. Pase jodi a la ke mwen m gen pwofesyon. M son anperè. E gwo pri m fè. M fè lajan. Jodi a m pa tap ka demisyone kont yon minis nan akò 11 sektanm 2021 an. Depi l kraze, Plat nèt atè jodi a la ke se tout reskonsablite jodi a. Capata vini salye 29 mas e fè konnen se peyi nou e nou pa. Talè. Ou sou gason? J konpran rien. M pa konprann jan w pale a ditou. Janm bliye salye, nou pa janm bliye les heros ki te pèmèt nou jwenn. Yow bagay la fò nan tèt ou djazz. Non l fò wi. Respire epi rekòmanse gason. Endepandans sa a ki te vin ba nou e konstitisyon sa a ki te vin batay ki vèse san yo E jodi a pou te ba nou e kont sou sa nou gen la jodi a. Men e si n ka gade moun, an gade moun kap fè politik jodi a pou m ka fèmen bouch mwen pou m pa salye e pèp ayisyen pou m pa di yo malgre vi konjonkti yo mete yo nan ensekirite, mizè nwa, lamizè men pou nou di yo jodi a yo pa ka rete bwa kwaze pou yo kite de malfwa, de vagabon, de vagabòn. e kraze tout aki demokrasi sa pou nou jodi a. Se poutèt sa jodi a, nan non pèp ayisyen, nan non tout moun ki kwè fòk peyi a chanje, n ap di yo bòn fèt. Men, nou di, lè delekantis yo, lè machann peyi yo, lè. Tande, tande, bòn fèt ki sa? Ki bòn fèt? Ah, ah, non peyi sa gen mizè, bòn fèt ki sa? Bann fèt konstitisyon, yon konstitisyon ki pa janm aplike, yon konstitisyon ki pase nasyon an règ mizè l depi, bann fèt kisa? Ala traka pou lavi kay tè papa. Vaga vagabon vagabond vandèt peyi yo nou di yo listwa va jije yo e jodi a map mande laprès èske nou ta ka rankontre madam maniga pou nou ta mande madam maniga kisal panse Deye 29 mas la, jwè sa pa bliye Madam Maniga, si li pa t al sal rad li, li pa t al vann tèt li, jodi a pa gen di m Madam Maniga li pa patisipe nan masak Bèlè non, pa gen pou di li pa patisipe nan masak ki fèt Geto, pa gen pou di Madam Maniga pa nan vòlè dola 50 lajan Petro Karibe a, pa gen di m Madam Maniga pa t janm nan konplo jodi a pou li te tiye rèv pèp ayisyen an. Se pou sa jodi a m ap mande laprès, èske nou pa ka jwenn Madam Maniga pou nou mande kouman l pwevwa 29 mas? Wè 29 mas la se Madam Maniga pa t nan pouvwa a, Li ta di Ariel defakto, menm jan mwen jodi a m di Ariel se defakto, menm jan mwen m di Ariel anachi jodi a, si Madan Maniga pa t nan pouvwa sa a, li ta di Ariel se yon defakto, men jodi a si w al mande Madan Maniga sa l panse de pouvwa a, sa li panse 29 mas, enben l ap bay ochan, paske jodi a Madan Maniga ap souse men popilasyon an nan mizè, popilasyon an nan grangou. Se poutèt sa nou di jodi a, nou pa gen pwoblèm avèk Madan Maniga nou, se devwa l. Paske se yon moun fòme, yon kad li ye. Men n ap di popilasyon an, jodi a, ensekirite sa, pitit yo pa ka al lekòl, pitit yo pa jwenn sante, yo pa kapab viv nan katye popilè a, nou di yo, fòk yo kòmanse souke kò yo, paske jodi a, se devwa yo pou yo mande sekirite, se devwa yo pou yo mande travay, se devwa yo pou yo mande manje, se devwa yo pou yo viv kòm moun. Men jodi a, yon pouvwa konsa, yon pouvwa pa ka kite yon popilasyon ajenou E jodi a, sa ke yo jwenn de li a, menm yon sekirite, li pa ka jwenn. Se pou. Milan Maniga yo, men gen 2 moun pèp la vote, jouk jounen jodi a yo pran kòm chwa, ke m pap repete non yo, m pap site non yo, men ki efondre Ayiti jounen jodi a. An n serye, si ke w gen yon mezon gen 2 chat swa 3 chat ladan, ou pran chat sa yo, ou tiye yo, ki sa w fè? Ou bay sourit avèk rat kay la? Jounen jodi a se sa k rive peyi Dayiti. Pa gen moun nan peyi a la pou le moman la. Se bon, si Ariel gon peyi li ta pap dirije, m ta di si Ariel nan yon mezon m ta renmen wè kòman mezon sa ap mache. Paske lè w ap dirije, fò w konprann lè ke pitit ou grangou, lè ke pitit ou pa ka al lekòl. Mwen menm bon, ban m tou fè yon mesaj pou Ariel. M ap di Ariel, ouvriye edh yo, pitit yo retounen lakay yo. Yo pa ka al lekòl, paske edh gen 5 mwa la edh pa peye, yo bezwen yon mwayen posiblite pou. Gouvènman an sipòte EIDH paske a chak fwa lè idwo perik desann, il fo ke gen de mwayen pou gouvènman an toujou bay EIDH pou kapab gen mwayen pou popilasyon jwenn enèji. Lè ke pa gen enèji, la nan kapital la, moun yo nan grangou, sachè dlo a yo pa glase, yo cho, yo pa chèl, moun yo pa ka vann ji, pèp la nan difikilte, yo nan grangou. E m ap di, m ap di ouvriye EIDH pa yo men k ap di m eseye pa pale, nou pa ka pè, lè ke nou pè n ap efondre, il fo ke peyi a pa rete nan eta ke l ye la, fòk nou mande Andre Michel ou te di konsa, Ou ta prefere Ayiti efondre pase pou Jovenel te fè manda l la? Se vre mesye, nou fè sa nou fè a men jounen jodi a nou ta bay pèp la chans. An reyalite nou e pa Jovenel ki te pwoblèm nan paske menm sitiyasyon an toujou ap repete anndan peyi a. An reyalite vrèman pwoblèm nan pat Jovenel e m ap di w sou Jovenel bagay yo te pasab pou mwen paske lè m ta pral gen 2 mwa mwen te konn jwenn yon mwa m touche men jounen jodi a la m pral gen 5 mwa 50 mil fwa pito Jovenel te ret la olye ke nèg yo te tire Jovenel paske yo antre lakay li Yo disparèt li. Si kè nèg yo te vin tiye Jovenel la, te met pèp la nan po l, pèp la pa t ap gen pwoblèm. Men yo fin tiye Jovenel la, la vin pi mal pou nou. E jounen jodi a, m ap di pèp ayisyen, pa gen delivrans sakrifis. Gen anpil moun k ap di konsa, Ayiti pral libere, m di yo manti. Sektè pwotestan, fò ke yo leve pou yo fè kèlke jou nasyonal, sèt jou nasyonal, pou y ap priye, al devan Bondye, fè tout kalite peche santi yo, nou fè yo tou an Ayiti. Tout chwa dirijan yo nan tout vye bagay sal, pederas, Il fo ke jounen jodi a pou nou pran konsyans al devan Bondye pou pou nou mande tout lòt peyi yo tou pou yo ede nou priye pou nou soti nan sitiyasyon ke nou ye a paske se ke nou kwè nap ret lakay nou priye nou kwè di nou pral delivre manti kèlkeswa kote map li nan bib la kèlkeswa peyi ki delivre a se de aksyon ke yo te fè Bondye ede yo. Moun pa ka nan referandom avek Ariel Henry, sa Ariel Henry ye? Ariel lan son nèg ki pran ki pran tèt yon peyi son tweet madam Laline ki mete ki mete Ariel Henry la men sou ki baz yo ka mennen Ayiti nan yon referedòm avèk Ariel Henry lè pi konstitisyon pa bay dwa sa tou pou ta mennen peyi a nan referedòm men si jodi a Ayiti sa ap dewoule jan ap dewoule a se ansanm de moun sa yo wi ansanm de mèsenè ki pran peyi a pandan pandan 30 dènye ane yo wi son pakèt nèg ki pran tèt peyi a yo pa yo pa ni yon dirijan politik ni yon pakèt mèsenè ki sòti tout kote. Di tout kote nan peyi a ki vin pran tèt peyi a. Men sa gen jodi a. Nou vin di, afè bagay refòm konstitisyonèl Ariel Henry ap pale nan ki nan tèt li a, avèk ansanm avèk HCT ki gen madanm li gen nan tèt li a, nou di l se byen konte mal kalkile. Paske nou menm kòm jèn gason, nou pa pral nan okenn aktivite refòm konstitisyonèl avèk Ariel Henry paske moun sa yo pa dign, yo pa gen kalite pou yo mennen peyi a nan refòm konstitisyonèl. Paske konstitisyon ayisyèn nan, sa nou menm nou te soti, 87 al vote a nou pat mande ladan pou te gen refòm konstitisyonèl nou pat mande ladan pou nèg sa yo pran peyi sa je yo pran la mennen jan yap mennen lan sa ke kòm jèn gason nou vin mande site solèy nou vin mande lasalin nou vin mande tokyo dèlma 2 katye popilè yo ansanm tout kote ki nan moman sa nèg yo fè tounen kòm beny oubyen kòm simityè pou yap antere nou yo men jodi a vin nou vin di nou pa kapab ankò nou mande yon lòt fwa ankò pou popilasyon leve kanpe leve kanpe kont sistèm sa kap toupizi nou an kont sistèm kap fin avèk nou an. Gon sistèm nèg yo pran nou mete ladan kap fin avèk kap kap souse san nou mal nan peyi esa ke jodia nou vin di tout moun nou pèt te fò jak tout kote w ye pase wap wè tout peyi a nèt nèg yo gangannen l tout peyi a nèt nèg yo met bandi ladan men jodia gon grenn bagay pou nou fè ke nou menm kòm jenn gason nan peyi a ke leve kanpe pou nou dechouke nèg ki nan tèt peyi a jiskaske nou jwenn yon lòt gwoup moun ki ka pran tèt peyi sa pou ki mennen peyi a bon pò mennen peyi a nan eleksyon pou nou pran vwa demokratik tout bon vre a. An reyalite e pa Jovenel ki te pwoblèm nan? Èske m ka di se Jovenel ki te pwoblèm nan? Nou ka toujou di Jovenel tap fè travay oligachi a, men jodi a wap wè sa oligachi a fè, oligachi a manje Jovenel. Men jodi a wap wè Ariel ankò kòm yon tyoul, kòm yon souf nan tyou, lap kontinye menm travay enperyalis la ankò. Men se sa kap fè jodi a, nou di pa gen lòt bagay nou ka fè, se goumen kont refòm sa nèg ap ba nou, refòm mennen nou nan simityè a tou tou vivan, wap wè lè wap gade nou jenn gason ap mete dife sou tou vivan. Kòman wap sot sonde yon peyi pandan gon ekip nèg ki dwe pou peyi sa ap dirije l men jodi a nou vin di nèg yo aba ensekirite aba enjistis sosyal sa men jodi a se lòt bagay pou nou fè se leve popilasyon an leve kanpe jiskaske nou pran nou jwenn de parye nan tèt peyi a pou nou jwenn yon refòm e nan pa refòm nou bezwen pou etazini vin ba nou refòm pou kanada vin ba nou refòm pou lafrans vin ba nou refòm nou bezwen yon refòm pou nou menm ayisyen chita pou nou di peyi nou men kote nou pran destine peyi nou men kote. Talè, Tout jounen lòt la ap di w refòm pou ayisyen chita. Talè, dèyè nou ki pa la paske m pa janm wè nou ka chita. M pa janm wè nou chita vrèman. Eske se plas kote pou n chita ki pase pa devan oubyen je ne se pa? Ay sa parèt on ti jan biza sensèman. Nou pale avèl, ki jan se nou vle peyi a la bon pò, nou liberasyon tout bon vre jan tout moun ap konnen l la. Peyi a malad jis nan zo, se fòt anpil nan nou, prensipalman elit yo, lè m di elit yo, elit politik, elit ekonomik, tout sòt delit yo. Jounen jodi a w ap wè, nou bezwen pou n fè yon revolisyon total kapital, e sa fè nou di yon revolisyon total kapital pou yon chanjman total kapital. Premyèman, nou bezwen yon chanjman, yon revolisyon mantal, yon revolisyon espirityèl, yon revolisyon entèlektyèl ki pral abouti ak yon revolisyon politik e ak ekonomik. Paske jounen jodi a la, depi Divalye, papa, Divalye, ton, papa, jiska jounen jodi a, pa gen kenn nèg ki pase sou pouvwa a ki bay rezilta ke pèp la ap chache a. Yo tout vini avèk yon diskou, men malerezman, yo pa janm bay rezilta ke pèp la ap chache. Se sa fè jounen jodi a, tanzantan nou nan lari, n ap chache menm bagay yo. Paske se sèl yon revolisyon total kapitalik ka retire l. Paske. Lè nou gen yon peyi, nou pa gen okenn referans ideyolojik. Jounen jodi a la w ap wè nèg ap di se Desalinis, s on mantè l ye. Paske pa gen okenn peyi omond w ap wè gen yon nèg la ki parèt li jete fatra sou Desalin pandan se tan li toujou ap flannen channmas la la. Pa gen okenn peyi omond w ap wè yon nèg ap pale mal de zansèt yo pou l ap alèz konsa. Etazini ap di yo se demokrat. Anben al di jovle de joj washington ou pap ka dil nou bezwen revolisyon total kapital paske nou pa gan kenn referans nou bezwen François Makandal ki se te yon mizilman ki te ba nou peyi sa anpil fwa nou krache sou lislam François Makandal ki se oganizatè revolisyon ayisyèn nan ki se li menm ki te vini oganize moun. Frè, pa vin confuse m ankò non. Pa vin confuse mwen kounya la pa di pou mal met gro robe mare je non non non m pap kapab m pap kapab vre non a vle di vodou nan kò m levanjil nan kò m kounya la kòman islam ala traka pou lave kay tè nan peyi sa papa. Ann fini sitwayen. Kouman maronaj la nou krache sou li. Kounye la nou wè gen anpil moun kap pwone pou gen yon nouvèl refòm konstitisyonèl ou menm ou pou yon nouvèl refòm konstitisyonèl? Mwen pa nan kenn fòm de refòm. Yon revolisyon total kapital paske refòm pap pote anyen pou chanjman sa. Paske kiyès ki pral fè refòm nan? E pa menm moun sa yo. Jounen jodi a fè eleksyon kiyès kap pran pouvwa? E pa lavalas phk e pa menm nèg ki nan sfè politik yo. Sa vle di se menm pwoblèm yo. Tout gang yo la yo gen menm patwon. Patwon yo se politisyen yo. Paske nou toujou ap di. Gang gang gang gang men nou pa janm gade nèg a kravat yo nou joujou gade bandi a a sapat yo jounen jodi a elimine tout gang a sapat yo anben gang a kravat yo ap toujou jwenn lòt moun pou yo manipile paske yo kite mizè nan geto a yo kraze lekòl paske nan ki peyi o mond wap wè pou lekòl pa janm fonksyone pou tout sosyete a rete bwa kwaze pou lavi chè lopital anyen pa fonksyone pou tout moun rete bwa kwaze pandan se tan nap kreye ensekirite a eske brant maksèn mez yo janm kouri kite peyi a pou ensekite non jamè. Kiyès y ap kidnape? E pa menm moun, menm nèg nwè parèy nou? Èske ou janm tande yo kidnape yon Maksèn, yon Brant, yon Akra? Non! Paske menm moun k ap goumen yo, menm moun ki di yo se revolisyonè yo, se yon ekip bann lach, yo se yon ekip bann esklav mantal. Se sa l fè, nou bezwen yon revolisyon total kapital pou n kase chèn ki nan lespri n an. Toutan nou pa fè l, menm jan Franswa Makandal, ki se te yon mizilman, te fè l, menm jan w wè Iran ap fè l la a fas avèk Lèzetazini, nou p ap janm ka fè l. Menm jan w wè Mali fè l la a, paske yo gen yon referans ideyolojik, yo gen patri, yo gen nannan. Men nou menm, nou krache sou tout pa nou. Caonabo ki se premye moun, premye Ayisyen nan nouvo mond lan ki goumen kont sistèm oligako-sataniko-kolonyalis oksidantal la, li brile senbòl Fort de la Nativite. Kasik Henry ki fè pandan 13 an l ap lite, zam a la men, devan sistèm nan, anpil fwa nou pa menm konn moun sa yo, nou pa rete sou yo, nou plis ap chache bagay lòt moun. N ap di n se Juif, anpil nan nou di n se Arab, nou di n tout bagay sof se Ayisyen. Jounen jodi a nou bezwen yon revolisyon total-kapital pou n ka fè konstwi Ayisyen vrè a, Ayisyen otantik la. Mèsi sitwayen. Vwala, frè e sè byeneme, ou t ap tande deklarasyon divès ebyen militan nan Channmas, sa ki regrèt, sa ki pa regrèt, sa k ap mande pou ke nou retounen lakay, pou nou al fouye zo nan kalalou, donk nou menm ki pran san nou, pran tan nou, chita krache sou zansèt yo, pou nou ale mande padon, e non sèlman sa tou, pran responsabilite nou, chita ansanm pou n kapab sove peyi Dayiti. Byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete gon seri de moun m pa janm wè m pa janm tande yo nan peyi a ankò m pa wè yo nan lari nan manifestasyon banm ti nouvèl èske yo mouri menm jou ansanm avèk Jovenel Moïse m raple m te gon epòk te gen nou pap dòmi sak pase yo ap dòmi kounya. te gon group ki te rele nou pap domi ki te trè prezan manifestasyon 24 sou 24 tanzantan ou tande yo nan la près men yo te mouri menm jou a jovenel te gen yon lòt group ki te rele nou pap konplis sak pase yo konplis kounya oubyen sa pa gade m. M pa tande yo, m pa wè yo. Eske yo t asasine yo tou silvouplè? Te genyen yon lòt gwoup ki te rele Ayiti nou vle a. E li k la kounye a? E Ayiti sa a? Ayiti Ariel ven mwa a? Ala traka pou lave kay tè wi nan peyi sa papa. Adje ou son pase lè petro challenger ala traka pou lave kay tè nan peyi sa mesye sou kout ayisyen pafwa wa bali chay li pat dwe pote wi. Frè se sè byen eme byevini nan ayiti peyi spesyal donk sa se gouvèneman ariel la kap pouve popilasyon an kel gen kontwòl sitiyasyon an epi men kòman bagay la ye an nou gade video sa ansanm. Yes Wap fè stil Lag ankò Mph Ya Ou tonbe Ou pa sipoze rele Ou glise se vre men Il fo reste You know You understand me Yes Ebyen frè e sè byeneme se konsa Gouvèneman ap lage sou pèp ayisyen an la Aktyèlman Antouka Janm toujou dil pa bor isit Haïti dictature la pelle des antilles Haïti démocratie la république des coquins sel vole yo kap rete ki vivra vera ki moura kakara nap fè plas a vwa de l'Amérique près enfomasyon nasyonal ak entènasyonal yo randevou kase nan yon ti tan ki pa two long. Jodi a se yon dat istorik tankou nou di l, 29 mas 1987, 29 mas 2023. Sa fè 36 zan, donk se 36 zièm anivèsè konstitisyon 1987 la. Men aktyalite ap mennen nou dabò nan vil Ròm, nan peyi Itali, kote Pap Franswa anile odyans li te sipoze fè pandan 2 jou kap vin la yo akoz li entène lopital nan vil Ròm kote lap sibi kèk egzamen medikal. Vatikan fè konnen ke Pap la entène nan lopital Gemelli, li pa bay okenn lòt detay. Pap Franswa, 86 an, te pase 10 jou nan menm lopital sa an 2021 apre l te sibi yon operasyon nan entesten. E Pap Franswa te sibi operasyon pou retire yon pati nan poumon li lè li te jèn gason akoz yon enfeksyon respiratwa. Pap la, chèf Legliz Katolik la te parèt plizoumwen an bòn fòm pandan odyans li te genyen mèkredi, malgre li te fè anpil grimas pandan li t ap antre ak soti nan machin spesyal li a. Anilasyon odyans la jiska samdi soulve kesyon sou patisipasyon Pap Franswa nan aktivite Vatikan planifye pou Semèn Sent la ki pral kòmanse dimanch k ap vin la, donk n ap swiv pou ou devlopman sitiyasyon sa. Epi n ap prale nan peyi Dayiti, tankou nou te di l, 29 mas 1987, 29 mas 2023, konstitisyon ayisyèn nan, oubyen konstitisyon 87 la genyen 36 an. Nan okazyon an divès òganizasyon sosyal, politik nan vi nasyonal la te plante pikèt yo sou plas konstitisyon an nan Channmas, detay avèk Masiado Vilmé depi Pòtoprens. Nan okazyon 36 yèm anivèsè konstitisyon 1987 la ki se manman lwa peyi a, opinyon yo toujou rete diferan nan mitan òganizasyon politik yo nan peyi Ayiti. Kote yon militan pwòch ansyen prezidan Jovenel Moïse mande pou pwojè referandòm ansyen chèf leta a respekte. Nèg yo te fon konstitisyon Avèk ògèy, yo te fè yon konstitisyon kote yo t ap fè ekspilsyon. Yo t ap, yo te fè yon konstitisyon kote yo te mete, yo te mete gwoup, yon gwoup de moun an karantèn. Enben, jodi a, men rezilta a. Se youn nan rezon jodi a la, mwen la sou plas konstitisyon an. Pro Jomo, Ami Jomo, nou la sou plas konstitisyon an. Nou vin di, nou bezwen yon lòt konstitisyon. Nou bezwen referandòm. Nou bezwen delivre. Nouvèl konstitisyon ke Prezidan Jovenel Moïse ak tout ekip li te kòmanse a. Pou kèk òganizasyon ki te pwòch ansyèn opozisyon politik la gen opinyon yo diferan sou deklarasyon sila. Nou pa dakò kesyon referandòm. Nou pa dakò pou chanjman konstitisyon an. Nou di wi pou ke yo gade konstitisyon an, sa k pa bon yo pou yo retire yo, pou dyaspora jwenn plas li, pou nouvèl klas politik ke nou menm nap avan nap nap enove a pou kel jwenn plas li. Nou menm nap kontinye fè revandikasyon nou pase pou konstrisyon sa toujou rete demè menm lòske ka genyen remaniman ki fèt ladann, menm lòske yo te ka panse de twa atik te ka retire pa rapò de feblès. ki anndan konstitisyon men nou te ka di ke se pa pou rezon sa pou nap pètine konstitisyon kraze ekri konstitisyon. Konstitisyon 87 la te fè previzyon legal pou n viv tankou moun, si n pa ka viv tankou moun ke n leve kanpe pou n fè respekte konstitisyon 1987 la, map di Bill Clinton, Hillary Clinton e konsò konstitisyon pap amande ni chanje, viv konstitisyon 1987 la. Abel Loreston ki se kowòdonatè fòs opozisyon Radikal pou Chanjman mande demisyon Premye Minis Ariel Henry ak kabinè ministeryèl li a, li di kap vyole manman lwa peyi a. Yo vyole konstitisyon an pa rapò de jan yo chwazi yon jij pou yo mete l prezidan kou de kasasyon. Yo vyole konstitisyon pandan yo chwazi 8 jij ilegalman pou yo konplete kou de kasasyon. E nou di ke yo vyole konstitisyon an paske depi prezidan Jovenel yo te fin asasinen l nan, ebyen chwa li te fè de premye minis lan, li te genyen 90 jou devan l pou te òganize eleksyon Eleksyon pa janm òganize. Sepandan, Premye Minis Ariel Henry kontinye eksprime preokipasyon l pa rapò ak sitiyasyon peyi a ap konnen nan dènye jou sa yo. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Genyen plizyè lòt aktivite ki make jounen sa a, notamman genyen depite senkantyèm lejislati a nan peyi Dayiti Jerry Tardieu k ap prezante nouvo liv li nan Cap Haïtien, Une dernière bataille pour la Constitution an, L ap fè l nan vil Okap nan dezyèm vil peyi a. Yon lòt pwen nan aktyalite a, Bawo Pòtoprens komemore 31 mwa asasinay Mèt Monferrier Dorval, aktivite sa koenside ak 36 zièm anivèsè adopsyon konstitisyon 1987 la, yon repòtaj Yves Manuel depi Pòtoprens. 28 mas ki sot pase la a fè egzakteman 31 mwa depi endividi san fwa ni lwa asasinen ansyen batonye lòd avoka Pòtoprens yo, Mèt Monferrier Dorval. Nan okazyon sa a, Konsèy lòd avoka nan kapital la òganize yon seremoni pou komemore tris anivèsè sa a. Batonye lòd avoka Pòtoprens lan, Mèt Marie Suzy Legros te pwofite okazyon an pour une société qui sous état de droit. Il serait un oubli gravissime de laisser passer sous silence cette journée qui a marqué à tout jamais l'histoire prestigieuse de l'Ordre des avocats du barreau de Port-au-Prince. André Malraux disait dans La condition humaine, la mort de tout homme diminue, la disparition tragique, brutale et prematurée de Maître Monferrier Dorval est survenue comme un coup de tonnerre dans le ciel serein. Libète endividyèl manman lwa peyi an garanti pa respekte. Batay pou fè dwa a respekte tout bon vre rete toujou yon gwo konba, selon avoka yo ki estime li pa posib jodi an pou n ta fete 29 mas 87 la koenside jisteman ak 36 èm anivèsè konstitisyon 29 mas 87 lan. Few pwofesè Dorval t ap pwone yon refòm nan dokiman sa a, men malerezman li mouri 28 out nan lane 2020 san l pa t gen tan wè refòm sa a. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. Mèsi Yves Manuel ou sou voa Kreyol wap swiv randevou yon randevou chak jou avèk randevou sou aktyalite a nan moman ensekirite a kontinye ap fè raj nan peyi dayiti nan moman gen anpil deba tou nan mitan kominote entènasyonal la sou dosye a enben gen prezidan ameriken an Joe Biden ki di posibilite pou yon fòs entènasyonal debake an ayiti a toujou rete yon posibilite. Any decision about military force which was often raised we think would have to be done in consultation with the United Nations and and with the Haitian government. Detay nan yon ti moman sou dosye sa. Epi kriz peyi Dayiti, patikilyèman kriz alimantè a kontinye ap retni atansyon anpil òganizasyon entènasyonal notamman Nasyonzini. Valerio Saint Louis depi New York. Prèske mwatye popilasyon an nan peyi Dayiti, asavwa 4 pwen 9 milyon moun, nan moman ke n ap pale la a, an difikilte. Yo gen gwo pwoblèm. Y ap lite pou yo rive jwenn manje pou tèt pa yo, dapre yon nouvo analiz ki soti nan òganism sa ki rele IPC, ki se Faz Klasifikasyon Sekirite Alimantè Entegre. Nan yon konferans pou laprès ki te dewoule nan katye jeneral Nasyon Zini an nan Manhattan, New York, Farhan Haq, ki se pòtpawòl adjwen sekretè jeneral la, te di ke daprè analiz sa a, yo estime ke 1,8 milyon moun an sitiyasyon ijans alimantè. Se yon ogmantasyon nan kantite moun sa yo soti nan 1,7 milyon moun an septanm ane pase. Zòn ki pi afekte yo se Site Solèy ak vil Jeremi ki nan sid penensil peyi a. Sepandan, yo remake ke gen yon ti amelyorasyon avèk ogmantasyon asistans imanitè pou manje nan zòn Site Solèy la ki te rale moun ki te pi vinerab yo soti nan faz 5 la ki se ensekirite alimantè katastwofik desann nan faz ki pi ba yo. Li kontinye pou l di, e n ap tradui. Our WFP colleagues in Haiti stress that it is critical to continue life-saving food assistance for the most vulnerable Haitians Kòlèg nou yo ki nan òganizasyon World Food Program ki ann Ayiti yo ensiste ke li enpòtan pou kontinye sove lavi moun nan ba yo asistans manje pou Ayisyen ki pi vilnerab yo epi kontinye bay priyorite ak inisyativ sa yo ki gen detèminasyon pou yo abòde kòz rasin grangou an epi kreye yon rezo sekirite alimantè pou yo, epi òganizasyon an di ke y ap mande sipò Nasyonzini. Se konsa Farhan Haq ki se pòtpawòl adjwen Sekretè Jeneral Nasyonzini an te pale nan konferans pou laprès sa ke l te bay nan Katye Jeneral Nasyonzini nan Manhattan, New York, pou l raple o mond antye ke nan peyi Dayiti gen plis pase 4,9 milyon moun ki nan sitiyasyon difisil, ki nan gwo difikilte pou yo jwenn manje pou yo viv. Depi New York pou voa Kreyòl, Valerio Saint-Louis. Mèsi Valerio. Etazini pa ekate posiblite pou itilize lafòs pou tabli lapè an Ayiti. Sandra Lemaire gen detay sou sa Prezidan Biden te di sou sa pandan vizit li o Kanada Sandra Lemaire. Etazini ap chache sipò pou fòs polis nasyonal ayisyèn nan e l ap etidye posibilite pou Nasyonzini ta jwe yon wòl nan jefò pou tabli lapè an Ayiti. Se sa Prezidan Joe Biden fè konnen pandan vizit li nan Kanada 24 mas la. Li di nenpòt ki desizyon pa rapò avèk yon fòs militè ke nou diskite souvan ta dwe fèt an konsiltasyon ak Nasyonzini epi gouvènman ayisyen an. Donk nou pa ekate posibilite a, men se pa yon bagay nou anvizaje fè kounyela a. Prezidan Biden di y ap gade pou wè si kominote entènasyonal la pa ta jwe yon pi gwo wòl nan jefò a. Li te pale de aktivite gang yo tou. Li di lide sou kijan nou pral fè fas avèk sa k ap pase an Ayiti kote gang yo esansyèlman ranplase gouvènman an, an efè, y ap dirije peyi a. Kidonk mwen kwè sa Premye Minis Trudeau di sou koze a fè anpil sans. Pi gwo bagay nou ka fè, se yon bagay k ap pran tan, se ogmante kapasite Polis Nasyonal la genyen pou l fè fas avèk pwoblèm yo konstate. N ap gade tou pou wè si kominote entènasyonal la, pa lentèmedyè Nasyonzini, ta ka jwe yon pi gwo wòl nan jefò sa a, men vreman vre se yon gwo kè sote pou nou. Ayiti se te youn nan kesyon prensipal Prezidan Joe Biden te diskite avèk Premye Minis Justin Trudeau pandan vizit 2 jou li te fè nan Ottawa. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Mèsi dèske ou branche sou voa Kreyòl alòske n ap prezante w Randevou, yon pwogram ki pase soti lendi pou rive vandredi. Byenke nou toujou nan lè a e nou remèsye w dèske nan moman sa menm ou branche. Aktyalite entènasyonal, Larisi kòmanse egzèsis avèk sistèm misil balistik entèkontinantal li yo ak plizyè milye sòlda. Serge Rodrigues gen detay. Larisi tanmen egzèsis militè kote l ap itilize sistèm misil balistik entèkontinantal tip Yaz ak asistans plizyè milye sòlda, dapre yon kominike ministè defans peyi a pibliye jodi mèkredi 29 mas la. Obsèvatè fè konnen se yon tantativ bò kote Moskou pou l demontre gwo kapasite frap nikleyè li. Prezidan Vladimir Putin te toujou gen objektif pou fè sistèm misil Yaz la, ki ranplase sistèm Topol la, vin tounen zam envensib e yon konpozant terès nan asnal nikleyè li. Gen yon total 3 mil sòlda ak 300 pyès ekipman ki enplike nan egzèsis yo, selon ministè defans la ki fè parèt yon nòt sou kesyon an sou kont Telegram ni. Egzèsis yo enplike Fòs Kontwòl Global Misil Estratejik k ap voye je sou fòmasyon misil Omsk, ansanm avèk kòmandan e staf ki fè pati antrenman ak misil Novosyrbysk la ki gen ladann sistèm Yars la. Pandan egzèsis sa yo, sistèm Mobilyazh la pral kondui manèv militè nan 3 rejyon an Risi, daprè ministè a toujou ki pa bay okenn lòt detay sou ki rejyon egzakteman. Ministè Defans Ris la presize an menm tan tou militè k ap jere egzèsis ak misil yo pral pran yon seri mezi pou kamoufle e kontrekare siveyans ayeryen nan tèt kole ak fòmasyon e inite nan Distri Militè Santral peyi a mete ak fòs aerospasyal Larisi. Selon kèk blogè militè, sistèm sila gen kapasite pou transpòte plizyè ojiv nikleyè e moun kapab mete yo sou kamyon. Depi envazyon Larisi a nan Ikrèn, li deja fè plizyè manèv militè pou kont li oubyen ak kèk lòt peyi tankou Lachin ak Afrik di Sid. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Rodrigues, lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la e l ap mennen nou nan peyi Almay kote Wa Charles 3 rive nan vil Berlen jodi mèkredi a pou premye vizit deta li depi li monte kòm Wa apre lanmò Rèn Elizabeth, sa ki enskri nan kad jefò otorite britanik yo ap fè pou yo amelyore relasyon yo ak Ewòp apre Brexit la, donk retrè La Grann Bretay nan Inyon Ewòp la. Se Prezidan. Alman an, an palan de Frank-Walter Steinmeier, ki te akeyi Wa Chal ak tout madanm ni, Rèn Konsò Kamila, avèk lèzonè militè. Wa Chal te gen pou li te ale tou nan peyi Lafrans anvan li te rive ann Almay, men pakèt deblozay ki genyen nan peyi Lafrans akoz pwotestasyon kont refòm pansyon 64 an prezidan Emmanuel Macron fè ke yo te oblije ranvwaye oubyen repòte vwayaj sa ke Chal, Wa Chal 3 ta te gen pou l te fè nan peyi Lafrans. Lòt pwen nan aktyalite a, otorite ameriken yo ap fè jefò pou diminye kantite tan yon imigran pase tann avan li prezante devan yon jij Imigrasyon, Jean Robert Philippe di nou, pou satisfè demand sa, minis jistis la, an palan de Merrick Garland, enben li mande Kongrè a plis pase yon milya dola pou anplwaye nouvo pèsonèl jidisyè ak jij nan imigrasyon. Donk Jean Robert Philippe, kesyon imigrasyon toujou rete yon gwo pwen nan aktyalite a e pou administrasyon Biden-Harris la. Wi efektiman se yon sijè ki ap apwoche pi pre lakay de tanzantan e fwa sa a li rive nan sant detansyon yo kote yo kenbe imigran ki nòmalman gen pou yo parèt devan yon jij pou yo al prezante ka yo. Alòs se ka imigran sa yo menm ke minis jistis la Merrick Garland ap eseye defann paske etan done ke sèvis imigrasyon gen difikilte pou l tande pou dosye sa yo tande alò pa sèlman sèvis imigrasyon men jij yo akoz kantite moun ki ap tann e ke pa gen ase bra ki pou satisfè demand lan, ebyen demach minis jistis li antre nan kad sa a pou li wè nan ki mezi li kapab akselere pwosesis la e itilize lòt mwayen pou ke yo kapab diminye kantite moun ki gen lontan depi y ap tann pou yo pale devan yon jij ki pou prezante pou prezante dosye yo. Depatman Jistis ameriken an ap kòmanse anplwaye nouvo jij imigrasyon ak espwa pou l diminye kantite. de imigran k ap tann avan yo prezante devan yon jij. Minis Jistis la, Merrick Garland, te devan yon komisyon nan Sena a pou l pwopoze yon bidjè 1 milya 460 milyon dola pou ane fiskal 2024 la. Demand la reprezante yon ogmantasyon prèske 70 pousan finansman k ap pèmèt ajans lan anplwaye 965 pèsonèl jidisyè, pami yo 150 nouvo jij imigrasyon, dapre yon deklarasyon ekri responsab la soumèt bay komisyon an. Jij imigrasyon sa yo ak pèsonèl jidisyè a ebyen y ap deplwaye nan zòn kote demand lan pi elve. Nan ane ki pase yo, Depatman Jistis la te deplwaye nouvo jij imigrasyon nan eta Sid yo pou fè fas ak flo imigran ki t ap debake pa bann e pa pakèt sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik. Jodi a, dapre minis lan, genyen anviwon 600 jij imigrasyon Ozetazini k ap jere plis pase 2 milyon dosye imigrasyon. Pou ane fiskal 2023 a, pa egzanp, eta Florid, Tegzas, Kalifòni ak Nouyòk gen pi gwo kantite ka imigrasyon k ap tann. Anplis de anplwaye plis jij imigrasyon, minis jistis la deklare devan komisyon Sena a ajans li an gen plan òganize plis odisyon a distans ak imigran ki fèmen nan sant detansyon sou fwontyè Etazini pataje avèk Meksik nan kad inisyativ pou diminye reta ki genyen avan yon imigran prezante devan yon jij. Minis jistis la fè kòmantè sa yo pandan temwayaj li tap fè sou demand bidjè prèske 40 milya dola pou pwochen ane fiskal la. Pwopozisyon depatman jistis la pou l ajoute plis jij imigrasyon avèk pèsonèl jidisyè rive nan moman kantite demand kap tann nan tribinal yo kontinye ap ogmante. An 2022, kantite ka imigrasyon an te depase 2 milyon konpare avèk anviwon 344 mil ka ki te genyen sa gen yon dizèn lane, dapre done Inivèsite Syracuse konpile. Senatè demokrat Jan Shaheen Prezidan komisyon an deklare, Finalman, meyè fason pou diminye reta ki genyen nan dosye imigrasyon an se yon refòm an pwofondè, yon objektif ki gen lontan depi l ap elwaye palmantè yo. Jean Robert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe, mèsi dèske ou menm tou ou chwazi voa Kreyòl pouw enfòme w. Lòt pwen nan aktyalite a, isit Washington, Prakazrel Michel alyas Pras, ansyen chantè Fugees twouve l devan lajistis anba akizasyon kòm kwa li ta nan konplo ak milyadè malezyen Jho Low kont Etazini, yon pwosè ki kontinye ap dewoule isit Washington. kolaboratè nou Jeanty Augustin Junior te prezan. Jodi a ankò nou devan Court House la nan Washington DC kote nap swiv pwosesis seleksyon manm jiri ki pral genyen pou panche sou ka Price Michel la. Yon sal ki te gen ladann 4 avoka Price Michel yo, 7 manm pati sivil la, jij Kotely, 2 grefye. Price Michel te byen prezan. Abiye ak kostim gri li, kòl wouj ak mas nwa li nan bouch li, jounalis ak piblik la te nan sal la. Moun ki te prezan pou fè pati manm jiri a t ap defile youn apre lòt, yon fason pou reponn kesyon pati sivil la, jij la ak avoka yo. Yo te pase moun sa yo nan paswa, nan poze yo kesyon sou tout lavi yo, yon fason pou pa gen patipri nan seleksyon manm jiri sa a ki pral syeje pou tande ka Price Michel la. Pami moun ki te nonmen kòm temwen potansyèl nan ka a gen aktè Leonardo DiCaprio, ki pi popilè lè l te dekri yon kriminèl finansye nan lavi reyèl nan yon fim an 2013, Wall of Wall Street, ki te pasyèlman finanse pa yon konpayi ki mare ak mesye Low. Bloomberg te rapòte ke Mesye Low te espesyalman pale ak Mesye DiCaprio e li te ba l yon Picasso 3 pwen 2 milyon dola pou òganizasyon charitab li, yon mòso atis pent Jean Michel Basquiat ki vo 9 pwen 2 milyon. Yon lòt temwen potansyèl nan ka a se ansyen manya kazino Steve Wynn, ki te demisyone kòm prezidan ak direktè jeneral konpayi Wynn Resort nan lane 2018 nan mitan akizasyon de move konduit seksyèl. Lòt temwen potansyèl yo pandan kòmansman seleksyon jiri 27 mas la, tankou Steve Bannon ak Rudy Giuliani, ansanm ak yon sèl konseye Mesye Trump pou Sekirite Nasyonal, HR. McMaster, ak ansyen Pwokirè Jeneral la Jeff Session. Lòt temwen potansyèl yo nonmen yo se aktè Jimmy Fox ak Mark Wahlberg, direktè Martin Scorsese, ak aktivis dwa sivil Jess Jackson. Voilà e Jeanty Augustin Junior kap swiv pou nou de trè prè pwosè sa ou toujou sou voa Kreyol wap swiv yon pwogram an lang kreyol ayisyen. Nou se voa Kreyol e sa se Washington DC. E konnya nou pral pase nan yon repòtaj syans a teknoloji avèk Serge François Michel. Moun ka gade sou yon sit entènèt an dirèk fatra k ap deplase nan lespas ki prèske fè kolizyon. Yon moun ki se sa yo rele espesyalis anviwònman ap travay pou fè moun konnen gen debri nan lespas e l ap suiv deplasman yo sou yon sit entènèt. Li di, Nou dwe konsidere lespas tankou yon anviwònman natirèl. Lè ou gade syèl la lannwit, ou pap wè dè milye moso fatra, men yo la. Morrie Bajjah di, N ap polye òbit Latè a ak ansyen satelit e ak lòt debri nou pa bezwen ankò, menm jan nou sal tè a, lè a ak oseyan yo. Se move nouvèl. E lè bagay yo fè move kolizyon, de bagay tounen dè dizèn milye ti moso ki pi piti, ki apre sa vin tounen danje. Pou lòt satelit k ap bay sèvis e ki gen kapasite ki fè n depann de yo. Se Moriba Jah ki pale konsa. Jah se sa yo rele yon espesyalis nan astwodinamik, ki etidye mouvman kò natirèl ak objè nan lespas. Li pami yon pakèt moun ki di fatra nan lespas se yon pwoblèm k ap grandi. Li pran yon pozisyon lòt moun pa pran kote l di kòmkwa fatra nan lespas se yon pwoblèm pou anviwònman an. M sèlman santi m pasyone pou sijè sa a e li fè sans pou mwen. M santi yon vokasyon pou sa. Jah te fèt nan San Francisco nan Eta Kalifòni, men l te grandi nan Venezyela. Li te anwole nan avyasyon militè Etazini kote l te koumanse reflechi sou lespas. Li te koumanse etidye debri nan òbit Latè an 2006. Otorout yo nan òbit Latè a pi chaje ak aktivite, ak sèvis e ak kapasite yon pakèt aparèy ki itil nou. Yo nan pozisyon kote yo ka anfouye nan kolizyon ak debri lespas ki nan òbit la. Jar te kreye Wayfinder, yon baz done ki analize divès sous enfòmasyon sou objè nan lespas e ki montre sa k ap pase nan òbit Latè nan menm moman n ap gade l la. L ap suiv kounye a apeprè 30 mil bagay ki nan òbit Latè. Jiska 4 mil nan yo se aparèy k ap fonksyone. John Krasidis konnen Jah depi dèzane. Kasidis travay pou NASA, pou avyasyon militè Etazini ak lòt ajans k ap suiv tou debri nan lespas. Tout enfòmasyon yo isit la. Ou pa ka pa wè chif yo. Plis w ap gade anlè a, se plis w ap wè kolizyon ki manke fèt. Estasyon espasyal la fè deja plis pase 25 mannèv pou evite frape ak gwo debri. Malgre Nesyonzini gen konsiy kote li egzòte peyi yo pou yo pa pwodui plis debri, li di Larisi, End ak Lachin sote satelit kòm tès zam kote yo pwodui dè milye moso debri. Kongrè Etazini an ap travay sou pwojè lwa ak patisipasyon tou le 2 pati politik yo sou debri nan lespas. Konsa, se chak peyi ki dwe sèvi kòm polis pou moun li otorize fè aktivite nan lespas. Dja espere ke travay li pwal ede edike e ankadre moun ki ap pran desizyon yo pou yo fè sa ki nesesè. Pou Syans ak Teknoloji, mwen menm se Serge François Michel. Epi pou n fini gen Federasyon Nasyonal Fanm Majistra Ayisyen, enben yo òganize yon atelye nan Kap Ayisyen Gérard Maxineau. Yon atelye konsiltasyon pou lidè feminen nan Gran Nò a ap dewoule nan salon meri Okap lan sou inisyativ Federasyon Nasyonal Fanm Majistra Ayisyen yo, FENAFAM. Jounen refleksyon sa a gen kòm objektif fè pwomosyon ak valorizasyon patisipasyon politik fanm yo an Ayiti, Selon Majistra Lavale Jakmèl lan, Marie Yolène Philippot, ki se Sekretè Jeneral FENAFAM. pwojè ke koperasyon espanyòl finanse pou nou, nou vle prepare ajennda politik dè fam. Se yon dokiman ki pral pèmèt ke tout bezwen fanm yo, tout sa fanm yo genyen nan tout sektè nan lavi yo pou tout deziderata yo pase atravè dokiman sa a. Donk se yon kaye de dechaj ke l ap ye. ki pral genyen pou nou ka pèmèt ke fanm ki kontinye, pou tout fanm ka rantre nan fè politik e fè politik otreman pou gade kòman yo kapab amelyore kondisyon fanm. Tankou nou ka wè ke gen plizyè atelye an gwoup gwoup ki ap travay la, kote fanm yo ap travay sou dwa sivil e politik yo, kijan yo konprann sa, kisa ki pa respekte nan nivo sa. Majistra vil Kap Ayisyen Yves Rose Pierre, manm federasyon an kwè atelye konsiltasyon sa a pral ankouraje plis fanm konnen dwa yo epi konnen kòman pou yo fonksyone sou tèren politik la. Antanke fanm e militant politik, se yon plezi pou nou ankouraje tout inisyativ k ap ankouraje plis fanm pou konnen dwa yo, devwa yo, e fanm ki nan fonksyon piblik yo, swa nan sektè prive, nan sektè piblik la, pou yo konnen kòman pou yo. e jere, kòman pou yo aranje yo e kòman yo dwe fonksyone etanke fanm e pou ankouraje fanm pou kapab e pran fòmasyon adekwat pou lè yo e nan yon pòs pou yo ka fè valwa yo kòm fanm paske se pa fè yon pledwari pou fanm yo patisipe oubyen entegre e entegre swa e nan eleksyon oubyen nan antrepriz yo men fòk fanm nan kalifye fòk fanm nan edike fòk fanm nan kapab e nan nivo poul e ale nan pòs ke li vle a. Patisipan yo ki te soti nan gran nò a swete aktivite dyalòg ak fòmasyon sila yo rapousiv malgre konjonkti difisil peyi Dayiti twouve l ladan l jounen jodi a. Jera Maxineau Cap-Haïtien pou Lavwadlamerik. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale, m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjour, bonswa tout moun non pa mwen se Fouco e n ap kwaze nan yon lòt videyo au revoir à la prochaine. M ranmase pakèt mwen, kòz abitan pa mize lavi l. m prale men m ap kite w nan bra papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun n ap kwaze nan lòt videyo orevwa.